Map salye tout moun kafou Kaporal rap Kaporal rap li pral voye ti odyo sa pou nou jis pou n eseye konprann sa vle di sa kap pase yo sa vle di ke pou anpil moun tande kap pale yo di yap tann ti lapli Anvan sa ki dyab kap fe goumen. Mwen pa gen ankenn pwoblèm a moun kafou men mwen pa gen pwoblèm a moun kafou moun kafou mwen la yo pase nèg yo gade yon wout fò sen jid kote wout la ye lakay nou liye sa vle di ke ou konprann son espas moun yo pase jis nou pa deranje pèsonn moun ap fè kòmsi pou moun kap pale yo sa vle di sa ap tande nan odyo a e pa sa liye vre dayè son gratè Nou konn misye son gratè karavann li ye li mande m bon pran nou tande ti mesye yo pran seri ti mesye anba se nèg ou yo sak genyen eske yo mèt bay vwa bay bwa eske nèg karavann yo fè yo mal paske dayè m gentan konn misye yon nèg karavann li ye pandan map pale a misye jis pandan map pale a map pale a misye map pale a misye li di m bagay konbyen nèg ki anba m di a bon e detwa ti mesye te kite anba. E de nèg etan sa on bout manch, on bout aka, yo di yap tounen lakay yo pase yo konprann jefò ou fè yo abi nèg yo ap bay. M di mesye, si kon si nou konnen nap desann anba a, nou pap ka jere blòk nou, si nou konnen nou ka jere blòk nou, nou pap fè abi, Konprann nou ka tounen lakay nou, mwen m pa gen pwoblèm. Pa yon bann de bout manch, yon bout aka sa pa ka deranje m. Nèg yo desann. Pandan nèg yo desann, nèg yo tiye yon polisye, konprann, ki pa lan lojik nou, m pa dakò. Mwen m pa dakò, m rele nèg yo pot zam mwen ban mwen. Kounye a la, tout, pandan m rele nèg yo pot zam mwen ban mwen epi tou reprann. Nèg yo pot zam mwen ban mwen, epi tou reprann pandan gratè ap pale a m di a, nèg karavann yo fè twòp nèg a, twòp timoun anba abi, ou konprann, yo pa konn sa k pral genyen. Sa vle di m ba lòm, m ba misyon mesaj, kenbe yon bagay li te bezwen tande m fè l tande l. Sa vle di pou anpil moun, kafou, Konprann kap di yo konnen ti labli pral met tèt yo piwo atè epa vre sa pa nan lojik la konprann sa pa nan lojik la menm menm menm menm m pa gen ankenn enterè kafou m pa gon bagay map jere kafou si m ta fòk si m ta annafè yon nèg kafou m konnen konprann m konnen ti mesye m yo gen m konnen sa ti mesye m yo peze vrèman asansè a m konnen sa l peze. Rapid, m konn sa yo pral pran sa sou 2 chèz. Tout se lè yo nan konn n ap goumen ak Krisla. Nou konnen gen de twa polisye k ap bay Krisla ranfò. Bada e goumen l ye. Nèg la ka viktim nan goumen an. E konsa tou l ka jwenn santans pa l nan goumen an tou. E konsa l ka viktim nan goumen an tou. M tout moun konn kot goumen an ye men komsi valè chaje pou polisye konsekans ka anprann ki anprann ki respekte kafou valè polisye anprann ki res ki ba tèt yo respè kafou koman fè anprann nou panse anprann nou menm gran avin nou ta pral leve komsi pou nal mete yon popilasyon kafou nan pwoblèm san nou pa gen ankenn enterè kafou nap jere pou moun kap voye moute sa vle di ke nan bon lojik gen kèk moun anprann kap defann enterè yo. Nou gentan konn kouman ba konn kouman sitiyasyon an ye. Lè lè nap pale a èlmi an nou gon jan nou pale a èlmi an. Èlmi rete èlmi. Dayè nou èlmi an pap janm sal renmen tande a jis lagel nan zòrèy li pou fèl mal dòmi tou. Ay depim konn nèg la yon prann ki wòl li jwe m pap m pap janm bal bon pawòl nan bouch mwen. Map toujou bal mo pawòl pike. Nèg la swazi lage odyo a. Sa vle di ki pou met plis moun kafou nan pwoblèm. Paske nèg la ki lage odyo a li gen enterèl lap defann. Men m pap janm site non l. Ou konprann m pa moun konsa. M pap janm site non misye. Sa vle di ke misye e moun bò lakay li toujou li met nan pwoblèm ankò m pap site non l. Ou konprann pou yon rezon pèsonèl m pap site non misye. Men sa misye fè a tou l pa bon. Ou konprann. Sa misye fè a pito l te fè nèg yo tande l men sa si l te fè nèg yo tande rodyo a grenn pa grenn yo ta paske yo tap konnen misye yo tap konn ki wòl lap jwe yo tap konn ki wòl lap jwe e sak fè ou konprann li chwazi e lage l lage l. Men antoulèka sa pa yon pwoblèm. Moun kafou nou an pa anti lap li pa gen okenn pwoblèm ansanm avè nou. Maksibòm moun kafou ki se lan peyi m yo soti pifò m gen di ret kafou m pèse pifò moun sa yo lan peyi m yo soti. Lè fini di m kisa m pral defann kafou. M pa ti moun kafou. Kisa m pral defann kafou m chwazi pral goumen pou kafou. M pa gègye non. M pa gègye lan sans sa yo. Mwen m la m defann blòk mwen. Pou tout sak vle mwen menm la m defann blòk mwen. Depi yon moun vin anmèdem kote m ye anprann wap jwenn pa w. Wap jwenn pa w. Men m pa la anprann kòmsi pou nan mèt ou anprann. Yon popilasyon nan pwoblèm nan pwoblèm san rezon, san moun san w pa wè koz la. E pa pou di kòmsi gon kokarin ki tonbe kafou pou w ta di gon dwòg. Nèg gravin ap desann yo pral dèyè dwòg la. Nèg izo ap desann nan pral dèyè dwòg la. Si n gon pwoblèm a yon nèg nou konn tout kijan nou ka prann monchè. Bon e mafya nou ye monchè. Nou pa gen pwoblèm pou n depanse pou n fè de twa mwa non. N ap depanse kòb nou. Se yon karant senkant mil dola nou ka depanse pou n pou n chache yon moun nou konn ki anfas nou n ap chache l monchè. Kouman fè nou pral kòmsi nou konn ak nou konn ak ki moun nou nan nou annafè pou n chwazi pral mete yon popilasyon nan pwoblèm. Non nèg gravin pa konsa. Nèg lan vin gen estrateji pa yo goumen. Sa vle di pou moun ki di yo konprann, y ap tann ti lapli a. Nou pa ka pran, nou pa ka pran sekous mwen. Tande? Nou pa ka pran sekous mwen. Lè m fache yo konprann, e kochon m ye. Kote m vle pase m pase. Anyen pa gen kote ki gen barikad pou mwen. Tande? Pa gen kote ki gen barikad pou mwen. Jis ou konprann m son moun ki koul, m poze m tou. M koul m poze. Men lè m fache yo konprann. Lè m ap goumen a yon alvèsè goumen m goumen avè w. Lèm met pye m atè map goumen tout moun wèm met pye m atè m goumen m ala fè lach nèg la banm bal m baw bal sa vle di si w ka si w ka lage pye w lage pye w si w ka kanpe w kanpe goumen w kanpe goumen e konsa bagay la ye ou konprann m pa pral kòmsi moun kafou se la pli pa gen okenn pwoblèm avè nou jis gratè li bezwen tande yon bagay m fèl tande sal te bezwen tande a jis li lage l pou l met plis moun nan pwoblèm. a a san pousan li gen dwa trant pousan vin sen pousan dayè sa yon bagay sa vle di ke li pa yon gran choz yon bagay ki minim li ye sa vle di avèk a kèl moman nou ta vle jere sa nou ka jere l men lè nan lè mwen menm lè map reflechi m vin wè konprann tout moun gen kolòn yo tout moun gen bò yo nèg la gen dwa fwa chwazi Se chwal pou l bay Kris la waprann, bakòp li bay Kris la bakòp. E konsa tou nou menm, si n te vle goumen a bakòp, a bakòp tou pou n te jwenn nèk ba nou bakòp tou kòm Prensip te gendwa jwenn li tou. Konprann? Tout nèk ka fè lin yo, peyi a on peyi konsa l ye. Tout moun konnen peyi a peye on peyi konsa l ye, nou pa gen moun k ap dirije nou. Konprann? Nou p ap gade sa sou sa ti nèg ap fè pou n di nou pral revandike, nou pral fon ta de bagay. Jounen jodi a w ap viv l on peyi. Moun ki la pou defann nou an e li kap mande jistis, polisye ap manifeste, polisye ap pran prizon, moun faktori ap revandike dwa yo, yap ba yo gaz, fanm ansent ap mouri, sa di yon peyi, nou yon peyi konsa ou konn moun ka okipe ou ta gen moun ki byen nere ladan l, son peyi tout moun ap regle aktivite biznis yo wi, son peyi moun ap viv ladan l e degaje w pou sove po w wi, Tout moun yon bann gen ti pwoblèm pa yo, tout moun gen yon bann gen ti pwoblèm pa yo Ayiti. Tout moun gen ti bagay pa yo ap defann Ayiti. Anpwann? Ayiti avè a moun ap vin pran pòz li serye, li pap sesi, li pap pale as gang, li pap pale as manti. E may kap mete. Peyi a la aktyèlman la e gang ki fè l. Dayè anpwann si kòm si anpwann leta peyi m pa vle fete fete fete fèt gang li pa vle. Paske konprann majorite moun kap dirije peyi sa e gang, e genstè yo ye. Tout moun genstè konprann nan nivo yo, nan liy pa yo. Ok. Tout moun sa vle di ke yon moun ki pa konprann reyalite Ayiti, je poko klè. Lè je klè, wap wè pa gen ankenn moun ki serye nan peyi sa. Tout moun konprann gen ti zak kriminèl pa anba anba ke ou pa janm konnen. Ba yo egle konprann an stil mafya, an stil pwofesyonèl. Dayè nou gon peyi t di ap ap dirije. Nou gon peyi k pa bay popilasyon regle anyen pou yo. Nou gon peyi ke yo bat pou yo pou yo ta konstwi yon maksibòm sekirite, konprann se detwi yo detwi popilasyon an plis. De jou an jou nèg yo di y ap fè y ap fè, nou wè plis ensekirite a k ap monte. Nou pa janm gon moun ki parèt ki diskite konprann yon fason ki ta di konprann yo nan enterè pèp la. Men kisa nou ka jwenn kòm solisyon pou n jere yon pwann pwoblèm sa k ap pase nan peyi a. Ki moun ou tande k ap diskite pou sa? Ki moun ou tande k ap voye monte? Men la osi a Ikrèn ap annik ap goumen la, ou tande gen moun ki gentan reponn, gen moun ki gentan sesi, gen ki gentan selòtbò, pandansetan pwoblèm ki gen Ayiti a pa ka jere. Pwoblèm ki gen Ayiti a yo pa gen youn kap panse pou li. Rete yon peyi konsa, rete yon bann nou ka di nap fè lonbi, nap fè lonbi avèl, nap voye moute avèl. Lè moun nan chwazi lage wout jo a pou met moun kòmsi moun kafou an difikilte, kòmsi an perèz, lèl fè sa pou pou sal fèl, pandan se tan kafou rete. Lè w fè l sa mechan w mechan. Ou te jis bezwen antann yon bagay. M fè w tande l. Si w te gen kran vre. Si w te gen kran vre epi w te fè kolòn yo tande l pou yo te mande w kouman w fè gen nimewo ti lapli. Pou yo te mande w kouman w fè gen nimewo ti lapli. E sa pou w te fè. Ou pa gen kran. E pa lage pou w te lage l. Ou pa gen kran. M p ap site non an. M p ap site non an. Paske w konprann. Ou gendwa ap jwenn jistis ou. Konbyen nou di nou ti mesye anvann nèg karavann yo tou si nou di nou se polisye nou la poun e sèvi e pwoteje menn si yon ti grenn si yon ti blòdè ap anvann met yon ti grenn rad sou li nou pa wè pou kisa poul merite lanmò non mesye fòn fè bagay yo byen tou wi si nou di nan nan akademi yon kèk bagay n aprann nou pa gen dwa ap tiye ti jèn mal tou non fòk nou jere sa yo tou paske pa sèl nou kòmsi Deske nou pran n nou se polisye nou tue tout tip de moun nou vle nou fè sa nou vle detwi ti jèn pou gran mesi non li pa bon konsa non menn m panse nou pran n lè lè w son lè w son polisye w la pou mennen pou chache pou mennen bon jan enfòmasyon non menn e pa jis jwenn moun nan deske yo di moun nan e moun gran avni li ye ou fizi l e si nan di e si nou di n nan revòlte nou di deske moun nan e moun e pran n e moun kafou li ye tou nou fizi l tou. Nou fèl nou fèl menm jan avèw. Sa vle di jounen jodia rive lon nou rive lon pwen yo di yon ti nèg kap kenbe zam yo dil pot non bandi li reflechi pi byen ke yon polisye sa vle di polisye yo panse ta gen yon pwen ki la pou sèvi e pwoteje se yo kap kreye se yo kap kreye dezòd e yo kap fè krim epi nou di nou se polisye diran tan anpwen. Pa gonw moun ki vin diskite pou peyi a pou yo kraze polis pou yo kraze kò polisye a pou yo refòmel pou yo bay yon bon jan edikasyon yon bon jan enfòmasyon peyi a fèt kare gen gang sa nap di gang yo paske nou t fòme yo e nou t kreye yo mayo m pase ayiti m wè kote gon sal karate m pa wè sa menm sa pa pwodui ayiti men akyèl moman Depi w branche, w ap toujou ka jwenn yon bèl manch long achte. W ap toujou ka jwenn li. Men gen yon sal karate Ayiti pou ta di moun nan al aprann karate. Nou pa jwenn sa non. Jounen jodi a, m panse li lè li tan pou nou reflechi, pou nou panse ti mesye. E pa ou konn panse a mal a sèlman. Si nou di n ap panse a mal a fò n ka panse a byen an tou. N ap toujou ka di m pa bon wi. Menm fè plis bagay pase nou. N ap toujou di m pa bon se vre. N ap toujou rayi m. Konprann? Yo te bay konprann. Politisyen yo te bay Samantha Guitho an. Ou wè nou menm sa nou fè a Zamba nou an menn. N ap kreye yon bagay k ap rete la pou lavi. E pou listwa pou laverite. Menm si moun ap voye moute di zilal li pa bon, m konnen m pap janm bon pou tout moun. M ap bon, m ap bon pou ti gwoup moun kèk menm. Paske konprann, m son moun ki la, yo, m sove mi anp, vi anpil moun. Jounen jodi a, gen moun Kafou t bezwen m, gen moun Dèlma t bezwen m, gen moun Petyonvil t bezwen m. Menm si w t ap viv nan nenpòt peyi aletranje, Ou bezwen m. Pase gon moun ou kap gon pwoblèm e mwen kap gentan sove l, san w potko fè ti kòb transfè a. Lap gentan tcheke ti lapli, ti lapli ap gentan ba l yon 4 sen mil dola ou 50 mil goud tant menm pou l al chache solisyon manman l oubyen papa l oubyen yon pitit li tande. Sa m fè, sa m fè la anprann. Depi lè m konnen Regise, m fè gen anpil gwo bagay ki di konprann, ke nèg ki lan politik, ke nèg ki lidè, ke nèg ki di ap fè konprann. Yo vin ap pale de koze peyi, m fè yon pakèt bagay pase yo lan kad sosyal. Tande, jous moun Kafou yo di men sa la e odyo a m te vin la kon odyo jous pou m fè nou santi ke se a yon graten m t ap pale, Gratia li menm e sal ta renmen tande ou fèl tande ou fèl tandel li fèl mal li paka fè kolòn li yo tandel li oblije lagel pase li al fè kolòn yo tandel bay kondi kòmanm fè gen nimewo ti lapli li oblije lagel moun kafou nou pa gen anyen ti lapli pa gen anyen avè nou ok. E pou moun kap pale yo tou e yo so voye se se voye nap voye moute si m ta di m ta deside m map met pye m atè kafou manti kouri nap kouri. Nou pap ka sipòte djaz e kouri nap kouri pa voye moute pa voye moute yon pwan di nou sesi nou kase si nou kase lòt bò m pa gen enterè m pa gen enterè lan kafou pou m di yon pwan m pral chwazi goumen pou kafou kiyès m pral goumen on nèg menm kote kite blòk ou si w santi fòs ou ou ka retounen pwan blòk ou santi fòs ou. Wap retounen pran blòk wouj yon ka prann dayè yon prann balay konsal ye men yon jwenn sòlda di lap li pèsonèl nan team nan al met pyew kafou epa vre mpa gen nèg pou jwenn atè monchè mpa fòme gègè sa gègè nou fè ti gègè nou bay enfòmasyon nou bay li yon prann pou blòk nou. Mia ka vini pou ti poul la lan ti poul li pran lan akademi an lal eseye anprann eseye taktik la poul wè sil mache lal eseye li wèl mache lèm wè sa ap fè a pa lan enterèm konprann m jere sa byen rapid lan 5 segonn m jere sa tande anvan m panse a mal mwen m panse a byen anvan tande.